Lè m di w peyi a t ap san sinik, m pa t ap di lemond t ap san sinik non, men m konnen depi nan plenn nan rive ka Pòtoprens t ap san sinik. Ay nou ta bloke tout kote pase nou gen aksè pou sa nou menm. Epi, epi lè yo vin rele m, men ti afwontman an fèt la, nèg yo di devan yon bagay ki grav, yo ka bay. Mesye, ok, si Gasiyay ta mouri, avan yè, m pran yon polisye. M pran polisye a, pandan m pran polisye a, lè m mande ki sa l ye, m poze l de kesyon, li di m li s on enspektè. Enspektè William, depi lè w nan lapolis, konbe bandi w tiye, konbe abi w fè? Kote raponn mwen sa nan ap gade fim? Banm diw yn bagay Ou konnen M gon kesyon pou ou Ou konnen teritwa sa e sou kontwòl Lamò san jou pa gen jou Bawon plenn brakiyèt pa pè vrapè l ye Ki madichon gen nan moundò w ki fè ke ou pran zam sa ou pran zam sa ou pran lari ke wap sot malpas a ki enterè. Map vo ou ale sa fè de fra kem bo polisye m pa tiyel e lamratye non non menm pa mal fra menm jan avè nou sa pa vle di m pa mechan non paske nou konnen m manje moun sa pa vle di m pa mechan non men kom gen nan nou menm ki nan lari a kap tiye malere san site. kap arete malere san site, map demoutre nou kwa pa nou an, madichon nan bouda nou an, e pa mwen kap pote l pou nou. Kòm sòlda yo antrave w, si w te gentan sibi yon pèn nan men yo, w te tou sibi l. Men depi w te gentan rive devan m la, w pa gen kras pèn w ap sibi. Kisa ke w ap pote pou souvni kòm polisye parèy ou yo ke w pral di yo men kijan Lamonsanj resevwa w? Moun ki te konn fè aksyon sa yo deja, te konn tande l. Paske moun ki pafwa kidnape yo rakonte ki sa w fè. M konnen. M te kwè paske se moun nan ki rakonte m. Men m pa t janm konnen. Apre m fin fè videyo enspektè sa. Apre sa m voye misye lakay li menm zam lan m pa ba li. Wi mesye, pou m ta gen gaspiyay ki son boul grenn dwat nan bouda m wi, pou m ta pral pou yon polisye m ta pral voye l ale. Men pa bliye mesye, mennen koulèv la lekòl se yonn, men pou fè l chita se de. Pase mwen m pa nèg, m pa nèg. Kijan w konprann nan mesye nèg m renmen 57 bouton m pot nan kanson pantalon m ay m se gason tout bon non konnen grenn nan bouda m plen pou m ta gen yon menm yon senp sòlda tobe nan baz mwen pou m ta pran yon polisye pou m ta voye l ale polisye sa mesye m tap manje l a bannann non konnen sa pa jale non konnen m manje moun m tap manje polisye sa bannann. Si m ta blese nan men ti vakabon m ta blese nan men ti twouve kote m ale a m pa jwenn ou konprann a yon nèg pa pèdi tan w pou sa ou konprann kite djab mwen manje m pito a se yon jou nou fèt yon jou pou nou mouri ou konprann kite djab mwen manje m pito pa pèdi tan. tout kote nan Petyonvil. Ann gade kijan moun yo alèz nan fatra a. Kòmsi fatra pa anyen. Pèp ayisyen an rive nan yon sitiyasyon. ke pyès moun pa ka eksplike kòman yo fè alèz konsa. Se kòmsi moun yo konfòtab nan fatra a. Se kòmsi moun yo avèk vè, paske fòk nou di fatra yo tèlman santi, yo tèlman la lontan yo kale vè, yo gen rat, anpil mouch. Moun yo alèz, yo konfòtab ladan. Ann gade byen pou nou wè, se kòmsi se yon bagay Se kòm si ryen netè. Pèp ayisyen rive nan sitiyasyon, sinsèman, nou menm kòm jounalis n ap poze tèt nou kesyon, ki sa ki rete ankò lakay pèp sa a? Èske pèp sa a rete lakay li yon ti kras dinyite? Eske pèp sa rete lakay li yon ti kras moun nan? Ta sanble pèp sa rive nan sitiyasyon kote li preske pa moun ankò. Madam mesye nap gade la economax nou wè siwo libanè sa yo ki antre nan peyi a alò nou pap kòmsi kanpe anfas yon klan nou pa la kòmsi pou nou pwente Du doigt sou yon klan oubyen sou yon ras. Men n ap fè yon senp analiz. An n gade kantite fatra ki genyen la a anfas Economax. An n gade se sou fatra pou w pase pou w antre anndan Economax. Men Sirolibanè sa yo fòk nou di se dè milyon ke y ap fè kote yo ye a la a. Men fatra pa di yo anyen. Yo pa janm panse yon jou leve fatra a. Oubyen kolabore avèk meri de Petyonvil pou leve fatra. Kisa nap tann pèp sa pou nou leve kanpe pou nou di non nou pa dwe viv jan nap viv la nou pa bèt nou pa bèt nou pa bèt nou pa ka ap viv konsa bagay yo dwòl bagay yo pa bon bèt ki bèt pa ta sipoze viv jan nap viv lan la. Men malerezman, moun ap viv nan kondisyon sa a. Nouvèl yo pase vit, meyè fason pou konnen tout sa kap pase nan peyi Dayiti ak rès mond lan se rete konekte chèn paw la ki se RL prod, nan RL prod se pwofesyonèl ki bay enfòmasyon yo. actualité commentaires, réactions, analyse débat tout ça sous chaîne pour RL Prod. RL Prod, c'est la chaîne du moment.